Plis sou dosye sa. Bon, e, sa m ka di sou dosye senatè, envitasyon senatè Kantab la, e, se ke genyen yon envitasyon efektivman, pakè te lanse a li menm, suit a yon plent ki te depoze o pakè par euh, yon sèvant li, e ke ki deklare li viktim de vwa de fè de la part de lèk senatè. E ke Komisè a via ses avoka li te mande solisite yon repò de sèt envitasyon e an bon sitwayen li reponn de envitasyon maten an akonpaye de ses avoka. E mentnan nou pwosede pa yon kolèj de majistra nou genyen se komisè Nògès, komisè Eunide Legerme e komisè Albert se son se 3 majistra. Ke m delege pouvwa pou yo pou tande afè la. E pandan m ap pale avè w la la, y ap tande li. Y ap tande moun yo la. Epi pou yo kapab pran tèl mezi apwopriye pa rapò a fè ki repwoche a Senatè Cantal. Alò gen anpil pwofesyonèl dwa k ap plenyen difèt ke yo pa gen aksè avèk odyans sa a. Je presize pou vou ke se nè pa yn odyans. Se yn seyans dodisyon. Mètnan a sèt faz. Men kòm pa gen moun nan prizon, pa gen moun nan detansyon lè sa a, nou, l ap tonbe nan yon syèj òdinè, koreksyonèl òdinè. Donk, l ap gen sitasyon k ap fèt pou yo vini, o rega de latik 166 di CIC, pou kapab prezante mwayen yo avèk avoka yo. Ok. Dakò, mèsi bokou. E swit a odisyon an ki fin fèt, n ap konnen egzakteman kès ki a ete deside. Li ba l yon konje de 15 jou, yon peryòd de validite de 15 jou, men pa gen pyès kote nan kò l, pyès kote nan tèt li, pyès kote nan figi l, pyès kote nan kò l kote l wè ke l pran pyès kou. Donk, li di ke egzamen fizik la li san patikilarite. Donk, tout moun te edifye apre ke yo fin fè rankont la pou wè ke Mobilizasyon ki t ap fèt kont Senatè Cantave la, asasina de karaktè, asasina politik, asasina pwofesyonèl, asasina sosyal ki t ap fè a, li pa gen fondman. E a pati de se moman, komisè la nan sajès li deside rankontre avèk lè de pati. E komisè la se li ki gen dènye mo a, n ap tann dènye mo komisè la. M pap kouri al di ke menm jan m sot tande yo m met avoka a di talè a ke aprè 3 jou si tèl bagay pa fèt yo pral nan koreksyonèl. Se pa s ki a ete deside. Kisa ki te deside? Non, sè le komisè ki dwa pale. Mwa je si kèlken ki a ete aple oprè di tribinal, oprè di parkè. Je me si prezante, je fè mon devwa de sitwayen, je si un jistisyab kòm tou lèzot e antanke tèl je me si prezante par devan le komisè Jeanty Souvenir. E nan tèm, je dirè, an fèt e seyans la, denvitasyon an, e byen li klè ke la dam na pa ete efektivman bati. Donk, men sa se komisè la k ap gen konnen ki sa pou l di, sa li pa revni a mwen menm pou m di men sa ki soti kòm konklizyon. Sèt o komisè. Je ne sais pas dans un jour ou dans deux jours, n'est-ce pas de faire une déclaration. Men Kesyon antètman pa sou tara ditou, kesyon antètman. Gen twòp diskisyon, komisè wè ke nou pa ka antann nou. Non. Li di nou al antann nou. Atansyon, atansyon. Ok. Se sa mèt Remy di. Lesansyèl se ke genyen yon sètifika ke dam nan te prezante ki di ke Pa gen pyès patikilarite ladan l nan egzamen fizik la. Yo pa ba l kou, yo pa frape l, eksetera, eksetera. Nou konstate m yon bande, Senatè. Pa gen kesyon twa jou fran, Senatè. C'est au Commissaire et non à l'Avocat de parler. Ce n'est pas à moi. Pa gen antant ki sou tab la? Non, Senatè, nou amon. Se yon ka ki ekstrèmeman touchan. Il s'agit d'un ancien Sénateur de la République. ancien président de l'Assemblée nationale, le deuxième personnage de la République, qui n'a eu un problème domestique avec sa servante. Réseaux sociaux, la radio-télévision intéressée à Kara, et ils tous les deux, ils reconnaissent que tu as un bagarre. Te gen echanj de pwopo malere antre la sèvant e son patwon e kote madanm nan te vin entèveni pou di sispann. Sepandan, dokiman ki te bay yo, komisè gouvènman an di li rejte yo paske genyen yon dokiman ki te fèt Gonayiv kote senatè a di li te resevwa kou e Gonayiv ba l yon sètifika. medikal e dam nan li menm tou l gon sètifika pòtoprens sètifika a di pat gen anyen sou kò dam nan sètadi il n'y a rien de physique sou baz sa a lè 4 sibstiti ki tap tande bagay la paske le komisè an chèf te konfye dosye a a 4 sibstiti li mande pou avoka yo vini pou di mesye kèskil fo fè nous avons sugjere. An rezon de kat faktor ke nou konsidere ki important Premièrement, c'est une femme. Deuxièmement, c'est une femme âgée de 67 ans. Troisièmement, c'est une femme âgée de 67 ans qui est servante de sénateur depuis 10 ans. Katriyèmman, li fè pati de moun minorite sa yo ke yo toujou marjinalize, ki toujou viktim de abi nan men sèten moun. Madanm senatè a manke kriye lè l konnen ke dam nan malad e men kijan yo te konn trete l pou doulè li konn santi. Li sigjere ke nou wè avèk lòt avoka yo, E komisè a aksepte ke disi la semèn pwochèn on offre yon konpansasyon imanitè a la dam pou di l vous avez travaillé avec nous pendant 10 ans, vous avez été fidèle au point ke pitit senatè a l ap pati li kite l nan kay la avè l. Donk, tout bagay sa yo te trè touchan e nou estime ke komisè a pran yon bèl desizyon lè li di pou avoka yo antann yo pou yo ofri nan semèn nan yon konpansasyon a dam nan pou l fè komès pa egzanp men ki pa yon domaj e ki pa non plis tou sa nou ta rele yon gwo kòb ke tribinal bay apre pwosè. Pa ko gen pwosè, pa gen pwosè, l'affaire va être classée lorsque nou bay komisè gouvènman rapò ok nous autres avocats nous nous sommes entendus sur un montant ke nou pap di w kounye a la a paske se pa le moman pou di tu as été sérieuse avec nous, fidèle avec nous pendant 10 ans nou te gen pwopo ki te echanje ki malheureux don te gen yè un bagay ki resipwok, qui pas fait plaisir à la morale, qui pas fait plaisir non plus à la convivialité. On va s'entendre et tôt ou tard, on attendait que le dossier ça, est fini, les avocats sont satisfaits, nous-mêmes nous satisfaits, avec un peu de sacrifice. Voilà pour l'essentiel du dossier. Merci beaucoup. Il faut dire que le sénateur Cantave, l'ancien sénateur Cantave, est venu avec ses avocats. Le débat a été agité nou menm kom avokat de de kote, nou fè tout sa ponte fè. Nou defende ki l'enton du berk et de zon, et de fèt, il y a eu bagar entre les deux partis. Tè gen pou pou grivoit te pononser, tè gen joué entre les deux partis. Mais puisque le dossier prend du temps et l'heure avance, les commissaires ont suggéré aux deux partis d'aller trouver une entonne. Les commissaires ke dosye a defere pa devan tribinal koreksyonèl e nou lè avoka nou alon plede konvenableman pou ke dwa madam nan respekte konvenableman fòk ke e moun ki pòv yo e sispann viktim anba moun ki swadizan rich an Ayiti. Mèsi bokou, mèsi bokou. Apa m salye tout moun kap gade m nan. Mwen m se pitit Ginette Lundy. Manman m gen 10 an lap travay a kamera kantav. Yo bat li yo mas. Pinel yo di ke li pa pran baton li pa pran anyen madam Gady kantav di li pa bat manman li di son kretyèn li ye mwen di anndan laprès chonje gon Dye kap gadel manmanm li bat manmanm li pa gen konsyans poul dil bat manmanm men yon sèl bagay m konnen Bondye la. E gon jistis nan syèl la. M di mesye kalmera kantav li abitye bat moun lap toujou bat moun mèsi laprès.